Paske sa fè lontan depi kesyon travay avèk agrikilti li chanje faz nan peyi a. Alò ke travay avèk agrikilti se li menm ki kapab bay kouraj, ki kapab chanje sitiyasyon tout peyi. Men! Te genyen yon valè nan peyi n nan ki rele konbit. Konbit sa vle di tout moun mete ansanm pou yo devlope valè. Yo konjige fòs yo pou yo kapab devlope valè. Depi sa pa fèt ankò pa gen konbit, nou konstate ke n ap desann nan anba, anba tè a. Men tè a Se manman valè. Tout bagay soti nan tè a. Tout bagay fèt avèk tè a, menm nou menm. Menm nou menm. Tè a, li trè enpòtan. Lè tout bagay pa mache, n ap tounen vè tè a, n ap tounen ladan l pou n al chèche idantifye n, pou n al chèche konnen n, pou n al chèche travay pou nou remonte pant lan. si n pa desann nan tè a, ki nou menm soti ladan l, e tout bagay soti ladan l, tout resous ke nou gen pou n devlope soti nan tè a, e menm nou menm. Jodi a, se yon gran plezi pou nou nan Lefèvre, se yon lokalite de Kenskòf, kote nou deside n ap tounen ankò nan tè a. en retour à l'ordre ancien, en retour à la terre, en attendant que nou pral tande revalorizasyon tè a jan nou vle fè l, n ap juste remèt seyans lan a mèt kesyon an. Paske nou sonje nan nòs de Kana, premye kote Jezi fè mirak lan, te gen yon pwoblèm pa t gen diven. Gon pwoblèm isi a tou. Gen grangou. Nou bezwen altènativ. Jezikri te jwenn yon altènativ. Li te bay diven de meyè kalite pou yo te kapab fè maryaj la. Nou menm pou nou fè konbit, o wi n ap mande l pou l ba nou fòs de kalite, pou l ba nou voulwa, volonte pou n kapab mete nou ansanm. Se Jezikri ki kreye le viv ansanm. Se li menm ki kreye sa. Devlope resous, se li k fè sa. Alò, nou pral remèt kesyon an bay mèt li. Mwen ki bay bon bagay. Piske nou konstate n ap viv yon sitiyasyon enkalifyab nan peyi n, nou vin nan pye w e nou reyini an fanmi. Piske lè fanmi an la, Senyè, ou pa bay do. E piske lè w bay bagay, ou bay bagay de bòn kalite. Poutèt sa maten an, yon ti firm, yon ti kal, yon ti delegasyon ki gen volonte pou anpil lòt tan, nou reyini maten an pou nou fè konbit, Senyè, konbit nou konn se ou ki te ba nou l, piske se le vivre ensemble. Se tèt ansanm, se solidarite, travay ansanm, plante ansanm, rekolte ansanm, transfome ansanm. Se ou k mande Senyè pou nou kreyatif. Se ou ki mande Senyè pou nou kapab mete a pwofi sa ou ba nou. Ki meyè richès ou ba nou se latè. Mèsi pou sèt richès. E tout moun ki la yo angaje yo paske yo pran la yo pran Senyè kouraj e volonte Pou nou di sa dwa chanje nan peyi a. N ap konstate, nou wè gen lagè ki kòmanse fè santi e nou konnen lè bagay sa yo kòmanse labib di, Mete bab nou alatranp. Senyè nou vin kote w pou pèmèt ke nou sezi o mo sa w di yo nan pawòl ou e nou fè sa w mande pou nou fè pou n chanje kondisyon peyi n nan. Nou vin fè konbit paske nou konnen Ayiti se te yon peyi esansyèlman t agrikòl e jodi a grangou ap tye n. Nou vin nan pye w, Senyè, pou w kapab ban nou kouraj, ban nou volonte, ban nou posibilite pou nou kapab devlope tou sa nou ye, tou sa nou dwe tounen e tou sa nou vle fè de peyi nou. Nou pa ka fè yo pou kont nou, men nou konnen moun ki entèlijan, lè yo reyini depi yo envite w, ou bay de meyè kalite sa k manke a. Se poutèt sa, maten an, Senyè, jou di travay e de lagrikilti la, nou plase l sou direksyon Sentespri ou an e nou di w, ba nou kouraj pou nou travay, pou nou chanje sa nan peyi n nan, paske se travayè ke ou menm ou komisyone ke nou ye. Nou pa priye w paske nou bon, nou priye w nan non e nan merit presye Jezi. A li sèl swa glwa, onè e majeste e a chak moun ki la ki angaje yo dans l'agriculture e la sante e la medsin tradisyonèl poukisa nou fèl paske otrefwa kwizin ayisyèn famasi a se te dèyè kwizin nan li te ye lè w te fon endijesyon granmoun ou pase dè kay la li pran 3 fèy kachiman li pran 3 wonn sitwon li pran 3 dan jiwòf li pran 1 dan lay li pike l e li fon ditòks pou ou Jodi a pou yo swayen w an se sans, y ap pale de kolonoskopi, de bagay ki fè lapenn pou konn sa sa tounen. Se sèlman an retou a lòd ansyen, an retou o natirèl, an retou a la tè, an retou a la kizin, a la farmasi dèryè la kizin ki pral fè nou retwouve chemen ke nou kite a. depi lontan. Nou konte sou nou, nou konte sou Bondye e nou konte sou nou tout. M ap kòmanse pa di mèsi a kazèk la ki fè pati li antre nan tout sa n ap fè bò isi a. Kazèk la desann vin fè reyinyon jis nan Agwofanm Petyonvil. Li kòmanse fè sa e li pwomèt mwen tout kote m ap travay ann Afrik li pral akonpanye m. Se kazèk la k ap salye nou tout paske se li mwen anvi prezante l. Ernest Joseph vle vini avèk yon afè konbit nan Lefèv ankò. Paske afè konbit la li te mouri, li vle retounen avèk li. Sèl bagay mwen menm m ap di, nou menm plantè nan Kenskòf, n ap sibi. Paske lè nou fè chay la, li ale lavil, li pa ka vann. Angrè chè, semans la chè. Nou menm se bagay sa yo n ap andire. Nou pa konnen si minis la la si minis la la, mwen mande li menm, se pou l fè pa de moun Kenskòf, paske nou menm nou se plantè, nou sibi angrè ap vann 2 mil, 1500 dola angrè ire a, angrè konplè ap vann 1200, ebyen kounya la nou di sètase. Abraham di sètase paske nou menm, jounen jodi a, lapli pa tonbe, men lè nou envesti nan jaden, nan tè a, anyen pa retounen jwenn nou. Ebyen kounya nou menm nou la, nou konnen si minis la la, li prale panche sou sò moun Kenscoff, sou sò moun Lefèvre. Nou konnen, petèt, ane pwochèn si Dye vle, anglè a n ap peye mil desan dola, n ap peye mil senksan an pou l kapab retounen nan plas nòmal li. Se tout sa m gen pou m di. Mwen swete nou bon kouraj, bon travay, alapwochèn. Bon konbit des activités de fanm, ke l se fanm doubout, ke l se fanm vanyan, anndan Agwofòm, Se Nou rele l, nou ba l yon ti non Blanco, m rele l gran paran, misye kowòdone lè aktivite tout filyè yo, filyè kapren, li okipe l de kabrit yo, filyè boven, li okipe l de bèf yo, filyè pòsen, jodi a n ap gen opòtinite pou n fè distribisyon nan filyè yo, m pa konnen sa l mennen, men misye chaje l de kowòdinasyon jeneral nan agrikilti la, nan elvaj, E se mesye sa a kap pran la pawòl. Menm m abite yon kote m pa nan zòn difèv m pa moun difèv gen yon zòn ki rele gode vya se la m abite jis m jwenn avèk doktè doktè inès joseph jis m responsab tèren pou li pou mwen plante Pase m konn plante byen pase nèg mòn m ye. Menm si m gen ti koulè a men se nèg mòn yo m pa nèg lavil. Bon m byen plante, li resevwa m ke li bon m angrè, li bon m semans, li bon mwen kabrit, li bon m tout bagay se mwen ki resonsab tout bagay bòs ya pou li. Jis bon m wè l se yon bon moun pase depi yon moun w ap preche levanjil, w ale legliz sanse se yon bon moun ou sanse ye. Se sa k fè m kòdone, m òganize m ansanm avèk li. M pa gen anpil pou m di pase lè a fin mache sou nou. Ann kontinye. Safran, patat, manyòk, kann a sik epi nou pral tann sipriz la. Mèsi RCH 2000. E pou kochon yo konbyen distribisyon, konbyen kochon? Jodi a nou, alò kowòdonatris yo la. Nou gen Mis Dyela Nwèl, li se kowòdonatris Fò Jak. Men nou gen Madam Patricia tou, se kowòdonatris Fermat, ap gen distribisyon, ap gen repatisyon. Konbyen fanmiy nou konte touche atravè. Nou konte, alò, si w wè 20 kochon, pa konprann se 20 famiy nou touche. Nou ka touche yon grenn moun, li pa gen mari, li se yon vèv, li gen pwoblèm, li gen tout timoun yo pou l voye lekòl. Alò, tout alè, nou poko la, paske fò m prezante pou nou. M gen 2 gwo moun avèk mwen, m pa ka. M gen kowòdonatè jeneral Agwofòm, se yon gason. ke pa genyen òganizasyon travay fanm k ap mache vrèman byen san l pa genyen gason ladan l. An nou bat bravo pou sa! Donk, s on tèt ansanm, youn kore lòt, ke nou fè maten an pou nou montre, pou nou retounen a revalorizasyon tè a, pou n pran sa l gen ladan l e pou nou kapab ale pli lwen avèk peyi nou. Nou wè gen anpil pwoblèm, anpil kriz entènasyonal e kriz nasyonal, men nou menm nou chwazi latè kòm solisyon pou nou kapab avanse e eseye rezoud kèlke pwoblèm ki genyen an Ayiti. Donk nou kontan la nan Lefèvre pou nou plante avèk medam yo e mesye yo. Nou gen plizyè delegasyon, donk n ap pase a lòt moun k ap ba nou plis detay sou aktivite yo. Mèsi medam sa yo, mes soeurs impactantes. Paske yo fè lè map travay yon lòt kote moun pran m o serye paske m te toujou yo te toujou bay valè a lòt fanm kap fè travay je donk lè si yon eskize map prezante madam Danielle Cello dabò li genyen poul pale de revalorizasyon tè a paske son fanm ki plante yanm alò ke gon pwoblèm nan peyi a Gon pwoblèm sou latè kounye a. Toutalè nou pap gen farin de ble pou n fè pen. E pen se bagay ki antre nan tout asyèt tout kote. Madanm sa a, l ap cheche altènativ. Mwen m plante joumou, mwen plante kilti marechè yo, sètadi sèt bagay ki akonpanye joumou nan panye ke nou wè m fè yo, madanm sa a li menm li konplete panye sa a. Li di ke gen lòt bagay ki merite. paske nap cheche bagay pou kò a nap ranje kò n nou bezwen farin je mwen map prezante madam Daniel Sainot e pa minis la non madam Daniel Sainot fanm agrikòl bò kote m nan agrikiltris la se li m pa plante yanm non ou kowòdone m kore fanm kap plante yanm nan zòn sidès avèk nan zòn grandans tou sitou productrice yo avèk madan Sara yo tou. M trè kontan vin la a paske sa fè m ka di m panse m gen 40 an depi m pa vin Nouvelle. Se la a fè mat mwen leve m se m te konn vin jwe bò isit lan, monte mòn yo avèk pè Siko tout ekip sa yo sa fè kèk jou. Donk m trè kontan ke m wè zòn nan florisan toujou, zòn nan byen vèt. Donk se lespwa, latè a se sa l ye. E poukisa m kontan vin la jounen jodi an, m ap salye, m ap di tout moun bonjou tou. Poukisa m kontan vini avèk Doktè Ines, avèk tout ekip, gen moun ki sot Ench la, gen moun ki sot yon pakèt lòt kote. Se yon bèl kounbit n ap fè. Paske pou mwen, gon inovasyon agrikòl k ap fèt la. Sa vle di ke Jenjanm avèk safran ki sot dan Grandans pou premye fwa pral vin plante la dan kens dan komin Kenskòf dan lokalite Lefèv. Kounye a nou konnen jan jenjanm, jan pwodwi sa yo fè pri sou mache entènasyonal. Sa pèmèt ki sa? Ke an plis de tout bèl legim, salad ke medam yo genyen, sitou medam yo a mesye yo bò isit lan, kounye a n ap ajoute ladan lòt pwodwi, sa pèmèt yo ke. peyizan an fè bokou plis kòb. Donk, m kontan e m ta envite nou bat bravo pou Doktè Inès paske sa l fè la a pou fè Grandans travèse vin la a nan le fèv s on gwo bagay. S on sèl tè n genyen, tè Dayiti a. Wè, se notre terre. Mèsi. Nou ap mande Madam Carine, lapli pral tonbe, tout moun ki la yo, kòmanse n pral soufri. Madanm sa a, l ap fè transvèsal anndan n. Li di ke kèlkeswa kote bagay la ye, N ap eseye sale tè a. Sa vle di n ap pral chèche sa k pa gen yon kote pou nou mete l la, ensidsuit. E nou tou envite di majistra yo sezi opòtinite a. Nou jwenn fanm ki bezwen asiste n. Nou pa p mande, nou pa di ke n ap tann Leta. Nou menm nou pa vle Leta tann non plis. Nou envite yo pou yo fè yon leve kanpe pou nou kapab fè tè nou an diferan. Madam Carine Clermont. Fò ti avanse. M ap avanse, men alò, m on ti jan pa trè medyatik. Inès mete m nan yon pozisyon tèt chaje. Mwen menm, se travay li sa. Mwen menm, mwen travay anpil avèk òganizasyon fanm. M ranfòse anpil òganizasyon peyizan tou. Donk, kesyon m nan toujou e aprè ou konprann medam yo fè jèfò yo plante yo tout bagay epi ou gen presyon kondisyon pa janm chanje n ap rele leta se vre nou tann leta yo fè zafè yo san leta bagay yo pa janm chanje jounen jodi a transvèsalite a se sa l ye fò n chanje dòn nan fòk nou sòti medam yo de pami medam yo avèk tout fanmi yo byen si pou timoun yo sispann kite kote yo sòti a pou y al desann m pa kont gang se pa sa men e al fè nenpòte kwa nan Pòtoprens lan. Se kòmsi Pòtoprens lan, se sa tout bagay ye. Donk, transvèsalite a, se la l chita. An n fè yon lòt jan pou n gen yon lòt peyi, pou n gen de lòt fanmi. Medam yo kapab bay plis ke sa n wè a. N ta, pa kont, nou soti nan tè a, nou wè lè nou kite tè a ki sa sa fè. Sa fè anpil efè sou nou. Mèsi Madam Inès. M se youn nan moun ki konn plante, dan lèni. M gen gwo jaden bannann. Gen gwo jaden bannann, plante papay, plante yon pakèt bagay, men tout moun poko konprann sa k ap fèt la. Madam Inès, mèsi. Agwofanm, mèsi. Ak tout ekip la. Ebyen jodi a nou vini la non sèlman pou nou plante, men pou nou manje. E yon lòt jou, n ap tounen ankò pou nou vin wè plant nou te plante yo kòman yo ye. Nou bezwen ba yo swen, se pa mete yo nan tè a pou nou ale. Men n espere ke n ap tounen pou nou vin wè plant nou plante jodi premye me 2022 a kòman y ap ye apre twa mwa. e nou pap kanpe paske ke la près li jwe yon gwo wòl nan kesyon agrikilti an e nou voye mesaj sa ale pou tout manm la près sitou patwon medya yo ankadre medam yo ki nan domèn agrikilti an paske nan kelke zè pral gon famin kap anvayi peyi a donk medam yo pran devan pye kout pran devan an nou ankouraje yo. Nou plante mayi, nou plante patat, nou plante banann, nou plante manyòk. Kounye a, menm si ou wè yo pa pre. Tankou tout sa e se leri, e piman, nou fè tout. Men sa ta ban nou ti pwoblèm, san angrè. Angrè? Nou pa jwenn angrè a menm, oubyen chè nou pa ka chèt? Bon, chè, chè, san pil. Konbyen kòb nou achte yon sak angrè? Sak angrè nan 1400 dola. Konbyen l te vann lontan lontan? Lontan lontan, avèk 180, 90 dola ou te jwenn yon sak angrè. Men kounye a fòk ou gen kòb. Kòb la menm ou pa renmen pou w fè l. Tankou lè nou fè ti bagay sa yo, al Pòtoprens avè l, a, yon mòs ti vinyo nou menm nou pa renmen. Nou gen dwa kounye a, yon tèt moun ap vann 150 dola, kounye a ou pa ka revann ni pou w achte ti sa w fè l la, solèy kraze l. E mayi nou plante, bon, si a, li bon pou nou. Donk, lapli a pa tonbe souvan bò isi a? Non, lapli a pa tonbe souvan. Donk lè lapli pa tonbe konsa nou plante, plant yo yo pèdi? Ou yo anpil pèdi. Tank ou wap achte li pou 600 dola. Pou nan solèy. Ki pou ba ou pèdi. Wi. Donk jodi a se premye me, fèt agrikilti, son gwo jou pou nou? Wi, son gwo jou pou nou. Pou nou tout travay. Travay sa madanm sa li fè a li enpòtan pou nou. Paske chak kote lè nou moun vin bò kote nou. Nou kontan paske li ankouraje nou. Kounye a sa l ap di nou tankou nou tout piti sa di nou bò kote nou, nou trè kontan. Paske sa se yon bèl pozisyon si nou ta jwenn kèlke moun konsa parèt la n ap satisfè. Alòs ki pi gwo difikilte, ki pi gwo pwoblèm nou genyen nan zòn nan? Pi gwo pwoblèm nou genyen nan zòn nan se afè angrè. Si nou te jwenn afè angrè, tankou agwolòm gen dwa di nou l bon, l ap ba nou. Angrè a Yon mezi nou dwe Jan nou te konn dwe l la n ap sante nan sante vède sa. Yon segon mesaj w ap lanse nan sans sa bay otorite yo se kisa l ye? Otorite yo lè yo ta ba nou ti bagay nou e pa vin nou vre men si yo pa t la y al mande pou nou men nou menm nan nan bòs ya nan seksyon an. Seksyon rival Granfon. Nou va nou va kontre moun. Ase se pou jwenn ni e gou men gou ma avèk fòs. Ok. Ase e lè nan desan la vil, tan machin sa la desan e isi a ki bati pòtou fòs mwen. Legim, kawòt, pòm de tè, chou, pou nan pran lè nou pa fè. Tòk piman yon liv piman konbe wè li ta vann a te mil dola yon liv piman kounye a vann mil dola kounye a nan antre nan nou pat nou te fè legim nan plis kounye a nan antre nan plante mayi nan antre nan plante pwa kongo nan antre nan plante pi patat kounye a wè sa la Lè w vin la, pou w kanpe la pou wè pye bwa Kongo la, w ap sezi wè sa. W ap di non mwen chè, ou pa ta, ou pa ta kwè sa, petèt sa ta ka bay pye bwa Kongo sa. Doktè a pratikman fè tout manje. Wi, l ap responsab, l ap fè tout manje. Men lè manje sa yo fèt la, tankou moun nan pa t la mwa desanm, mwen chè, tout moun ap ba w legim. Legim moun bò si y ap ba w, E kont pou pote pou di bon ou pa bezwen kòb pou achte. Ou tap renmen travay bòs ya tou. Mèsi. Kijan ou rele? Mwen rele Jean Utile. Konbyen tan ou gen depi wap viv la? Bon, mwen gen 50 an deja. 50 an. Mèsi. Men an Nou ap netwaye e ki plant sa plant sa yo ye la? sa e patat. Patat. Donk nou plante patat e sa yo se manyòk tou. Mhm. Donk eh, tè boy sa fè anpil manje. Anpil. Mwen l fè manje, men fò reteni. E pou annik mete l nan tè a pou diri fèt. Se mèt mete fimye bay, bay, bay. Bay tè a fimye. Ba l angren. Donk eske nou jwenn angren ak fasilite? Non, se achte ou achte l isit, ou va jwenn li fasil. Achte, achte. Donk angren a vann chè? Wi. Tout lè an gen avansè konsa, e nou gen difikilte pou n achte l. Nan, ou fè efò pou ou fè travay wap travay, ou fè efò. Donk lè n rekolte, nou oblije vann pwodui yo chè tou? Nan, yo pa vann yo chè. E lè ou rive nan mache, sa l ye, yo vann yo? Sa yo bay? Donk jodi a se premye me, ou pral plante? Wi, ap plante. Donk sa w pral plante la? Plante patat, manyòk. Jodi an la nou prezan nan Lefèv, ou prezan nan Lefèv wap plante nan okazyon premye me a. Wi, mwen se Dieu la Noël, mwen se prezidant Sant Vizyonè San Fwontyè. Depi lè m piti, se travay sa mwen fè ansanm avèk manman m. E lè m tande doktè Inès di li gen yon kòve l ap vin fè nan Lefèv, mwen te reponn prezan paske mwen se sa k leve m. Sitou sou afè jiwomo an, nan valiz mwen toujou gen yon ti bout jiwomo lè m pral lekòl. Sa sa manman m te leve nou epi m ankouraje, m di te m vini paske se mwen ki te toujou konn plante a manman m. Men, nan zòn nou, nou plante chou, tomat, leti, pwawo. E nou pa fè tronson paske katriyèm bèl vil lamontay pa genyen dlo. Nou plante epina. E se sa k fè mwen gen anpil plezi jodi a pou m vini nan kòve a. Pase sa a, se yon, se yon pwa li ye pou Ayiti aktyèlman la a paske lemonn sekwe sitou sou zafè lamanjay e sitou Ayiti ki te tou ti kò l pa t bon. Sa vle di nou menm nou, Doktè Idès ansanm avèk Sant Vizyonè San Fwontyè avèk anpil lòt òganizasyon, Yo releve pou yo di ann retounen nan latè paske bagay la se la l ye ann tounen nan pwodui lokal ann sispann tann moun voye ba nou pou nou kontinye travay pou nou wè sa n ka fè pou pèp la. Donk w akonpanye anpil fanm nan pwodiksyon pa vre? Mwen akonpanye anpil fanm nou ba yo manje tou nou ba yo travay tou pou yo konn kijan pou yo fè epi nou fè elvaj avè yo paske nou gen yon pwojè. yon pwojè elvaj fanm doubout kominotè ke nou gen kochon nap distribiye ba yo kounye a kochon sa nap distribiye ba yo a lè nou ba yo l li fè pitit nou distribiye l bay lòt medam lòt medam jiskaske pwojè a vin elaji poukisa tout moun bezwen nou pa gon kantite nou gen 10 kochon nap ba yo jodi a lè kochon yo fè pitit epi pou nou kontinye bay lòt moun ki poko genyen poko genyen anpil fanm jwenn paske nan tan famin medam yo toujou touche plis paske fanm yo a timoun yo yo plis e se youn nan rezon ki fè nou fè plan de fòmasyon pou yo tou paske fò pèp la fòme se youn nan rezon òganizasyon nou travay sou kominikasyon pou chanjman konpòtman answit nou bay apui psikolojik tou paske aktyèlman la pèp la bezwen sa yo bezwen tande yon mo pou pou remonte yo sa vle di se sak fè nou fè a la manyè de Jezikri Jezikri fòme epi li bay manje li bay disiplin li di fè yo chita lè l fin ba yo la pawòl epi l ba yo manje e se youn nan rezon ki fè nou menm nou kore pwojè sa a doktè Inès genyen an pou nou avanse ansanm avè l paske medam yo Kominote n ap viv la, agrikilti nou fè. Ayiti se yon peyi agrikòl. Si nou kite agrikilti a tonbe, n ap wè tout bagay. Aktyèlman la, w ap wè se gwo gwo gwo kawòt Sendomeng lan. Medam yo, yo yo pito ret nan komès pou yo al achte kawòt. Men lè w fè l lakay ou, non sèlman ou jwenn ou manje, ou jwenn ou bay yon zanmi w, epi ou jwenn ou vann ou fè kòb pou w okipe pitit ou. Men, ki jan nou fè nou pa dekouraje paske Leta pratikman pa akonpanye agrikiltè yo? Nou pa dekouraje, se youn nan rezon ki fè nou vini avèk elvaj la. Pou nou ka genyen angrè òganik la, ki se fimye kochon an. Lè w plante jaden avèk fimye kochon an, jaden an vè, li bèl. Men lè w ajoute angrè a ladan tou, li grandi, li gwo. Men nou pa ka kite agrikilti a tonbe san nou pa kontinye. Nou pran angrè òganik la e se youn nan ki fè nou lage nou nan elvaj la. Si yon moun bezwen fimye la kounye a oubyen angrè òganik, nou rele nan 37 48 93 78, n ap ba ou. Poukisa nou fè sa? Paske li itil anpil. Angrè a pri l vann kounye a nou te konn achte l 12 goud edmi, aktyèlman la nou prèske achte angrè a pou 400, 500 dola. Kote moun nan ka achte yon ti sak angrè konsa pou l fè jaden? Pèp la deja nan pwoblèm deja. Fanm nan deja gen tout pwoblèm sa sou kou l. Konbyen pitit? Se sa k fè nou mande pou yo tounen a pwogram planin familyal la, paske toutotan pèp la surpeple, manje ap monte plis. E deja gon famin nan lemonn, gè k ap. Fò leta siveye, se youn nan rezon nou di nou p ap tann leta. Paske nou di leta nou mache, paske nou gen pwojè elvaj la, l a jwenn nou. Men si paske si nou ret tann li n ap anreta. E pa dat n ap tann li nou pa janm rive. Sa vle di nou oblije fè sa, nou di l vini, men nou menm nou mache. Nou gen elvaj. Nou gen fimye a pou nou vann, n ap chèche dlo a, nou gen tè a, nou gen solèy la, n ap travay. E se pa menm sa yo konn ap di ke nou gen solèy yo pa t pran anyen. Paske gen jaden se nan tan ete pou l fèt, genyen se nan tan lapli. Se sa k fè w wè medam y ap plante jenjanm la, medam y ap plante anpil lòt bagay la. Sa, mwen menm nan 7 mwa, moun ki bezwen yon bon kochon byo, ou bezwen manje yon bon griyo, m gen medam Chèlbè k konn prepare griyo. voye rele Sant Vizionnaires Sans Frontières nan katriyèm Bellevue La Montagne, nap prepare l dip di bèk ozong pou ou epi nou anbale l voye ba ou. Fè te foule. Men jodi a la nou menm nou pa chwazi ekspoze manje kwit, nou pito chwazi vin plante pi. Vin plante. Nou ta ekspoze manje kwit la, lè w fin manje l li fini wi. Men lè w plante, ou jwenn ou manje, ou jwenn ou vann, ou jwenn ou gen yon peyizan k tou pre w la k pa t plante, l vin ede w nan kòve a, non sèlman w peye l epi w ba li pou l manje pou l al lakay li. Sa s on gwo bagay. Mèsi anpil. Se te Dieula Noël ki t ap pale avèk nou. Men, gen anpil bezwen nan kominote a. Medam yo bezwen pwojè latrinizasyon. Nou fè fòmasyon pou yo sou jesyon dè dechè. Yo pa gen ensineratè. Si yon moun tande l vle ba nou lapen, li vle ba nou poul pondez tou pou nou akonpanye kochon an pou medam yo, rele nou nan 37 48 93 78 pou nou travay ansanm, se nou k pou leve peyi nou, nou pap tann etranje, etranje yap ba nou ti kichòy, men l paka pran chay la pou nou, se nou k pou pran chay nou paske se pou nou. Se safran, se kouzen jenjanm, se kouzen jennsenn, tou le 3 bagay sa yo m plante yo ansanm paske m itilize yo nan la medsin tradisyonèl. N ap plante yo. N ap plante kann poukisa? Lè n envite zanmi, lefèv s on bèl kote. Nou deklare yon plen fe sou farin. Kesyon lagè la nou wè ke pral gen pwoblèm. Nou bezwen yon inisyativ, nou bezwen yon kontounen pwoblèm nan. Talè nou pap gen farin de ble pou n fè pen. E pen se nouriti ki nan asyèt tout moun. Nou konnen ke avèk kesyon lagè la deja. La fen kòmanse e anonse koulè. Nap plante joumou paske joumou nou fè apeprè 36 derive manje avèk joumou. Nou fè pen de jiromon, pate de jiromon, farin de jiromon, akra de jiromon, bwochèt de jiromon, nou fè tout. Nap plante paske grangou pral vini nap pare tann grangou. Men tou nap plante lè tibèkil e rasin komestibl Dayiti tankou malanga, kankou yanm, Tankou manyòk, tankou patat, tankou mas sòkò. M ta renmen tou di pou moun yo mas sòkò se kan ou kan bagay yo te konn nouri kochon, kounye a nou pa menm jwenn li pou nou manje. Mwen envite plante l e jodi a n ap plante arawout. Arawout se manje timoun. Lè w te konn bay timoun manje arawout, ou te gen yon timoun lè l gen si mwa, ou te ka wetire l nan tete li te kanpe djanm. Pa gen sa ankò, yo pa plante ankò. Nou envite pou nou plante bagay ki pral fè pou nou, ki pral ranplase farin ke nou pap genyen byento. Prè nou plante. Mwen byen kontan jodi a patisipe nan kout Bibi. Donk kout Bibi a se fèt agrikilti. Donk nou menm se avèk jwa pou nou plante. A wi. Paske nou bliye latè, nou ap fè lòt bagay e se latè ki kapab ede nou pou nou viv jan Bondye mande a. Donk parapò a kriz alimantè a ou panse ke li enpòtan jodi a pou nou plante? Trè enpòtan, trè enpòtan paske se. Se lòt bò n ap achte manje pou nou pou nou viv tandiske nou kite tè a la. Plizyè jenn gason kite tè a y al nan moto epi m panse agrikilti a trè enpòtan pou nou ta panche sou li pou nou. Donk li pa fasil pou jèn fi renmen agrikilti. Sa k pase la? Wi, bon mesaj ba medam yo kounye a la pou yo mete men yo nan tè a pou yo travay paske se la gen lavi, se la lavi a ye. Donk lavi a se nan tè a li ye? Nan tè a lavi a ye. Mèsi. Dakò. Mèsi. Donk kazèk jodi an se premye me nou wè lefèv an chantye anpil moun avèk plant yo nan men ap plante kijan ou konprann sa kap fèt la. Bon mwen di bonjou avèk nou popilasyon an. Nou menm nan zòn de fèv, nou kontan resevwa inisyativ sa. Paske li gen madam Inès Joseph ki yon doktè, ki vini avèk yon ekip moun ki soti pa pòto prens, ki vin rejwenn nou nan Keskòf, le fèv. Li vin plante avèk nou. Nou menm, nou konsidere sa kòm yon pi gwo inisyativ. evenman paske lontan li te gen konbit ke te konn fè men li vin disparèt. Men madam Inè Joseph vle retounen avèk konbit la. Nou genyen e ANC ki a fè nèg konbit tou ki gen menm mouvman sa yo ap fè avèk peyizan. Nou menm kounye a mwen mande inisyativ sa ki kòmanse avèk madam Inè Joseph la pou l ta kapab toujou kontinye fèt. li vin montre pèp la, peyizan yo, nou pa sipoze kite bagay sa yo disparèt ankò. Ki jan de pwoblèm n ap fè fas nan zòn nou la? Bon, pwoblèm n ap fè fas, se paske nou menm, nou ap andire lè nou fè jaden, jaden nou pèdi, paske nou travay sou kont Bondye. Bon, lapli pa ka tonbe, nou pa gen dlo pou nou awoze. E nou menm, si Leta te vle fè yon bagay pou nou, nou genyen yon rivaj dlo ki dèyè lòt bò la a. Ok, rivaj dlo sa a, leta te kapab kapte li, li vin mete li anwo sit la pou nou, nou t ap jwenn li, nou t ap fè jaden. Nou menm kounye a, lè pou ou tande pou nou ale pran dlo pou nou vin awoze sou tèt mòn nan, sa bay anpil difikilte. Pafwa sa vin rann jaden yo mouri. Paske lè pou ou ta fè senk vwayay dlo, ok, lè sa a ou kapab fè de. Men si nou menm Leta ayisyen te kapab fè yon kaptaj ki te kapab monte dlo a pou nou, li t ap pi pre nou, li t ap pi bon pou nou. Donk kòm otorite lokal, ou pa fè ankenn demach nan sans sa? Bon, nou menm lè nou fè demach yo, Leta pa pran sa oserye. Sa vle di ke nou menm nou vin rete ap make pa an plas. Si Leta li menm li te vle pran sa oserye, paske DINEPA vini nan zòn nan, li vin ale, li fè ankèt sou tout sous dlo ki genyen yo, y ale, pa gen oken swivi ki fèt, pa gen anyen nou jwenn an retou ankèt yo mennen an. Donk yon ti mesaj? Bon, mesaj mwen menm m ap voye bay minis e DINEPA pou yo menm yo kapab fè yon men leve pou yo wè èske yo kapab pran sa an chaj paske nou menm zòn lefèv nou bezwen dlo a pi pre nou yo menm kounya la pou nou kapab jwenn dlo a pou nou kapab travay latè non mwen se Narcisse Ernest Azèk gran fon lokalite lefèv.